Yon lise an grèv, yon lòt ak elèv nan lari ap mande pwofesè ak lokal, yon twazyèm kote depi lapli tonbe, tout sal inonde. Premye jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petrokaribe a te depanse te mete an evidans pwoblèm mentnans ki genyen nan swivi pwojè yo. Men, se pa t sa sèlman. Ranki, Ròchabato, Sodo, Savanèt ak Tomond nan lide pou konprann enpak reyèl li sekite finanse ak lajan Petrocaribe a te genyen sou moun nan kominote yo. Premye jou a, nou te fè 3 lise, Lise Mibalè, Lise Sodo ak Lise Jean Pierre Louis nan Savanèt. Nou deplase kite Dèlma a 8 è nan maten 27 dawout 2020 an. Lè nou rive tè an wouj, nou pran yon pàn kawotchou. Nou jwenn yon bòs ki pare l pou nou epi nou pran direksyon Mibalè. A dizè edmi, nou rive lise Mibalè. Lise sa a te konstwi deja, men Leta ayisyen te siyen yon kontra 4 milyon 500 mil goud senkant ak Konpayi Sèvis Denjeneri e de Topografi, SIT, nan lane 2014 pou reyabilite lise a. Leta te dekese finalman 3 milyon 939 mil goud. Nou pa t jwenn direktè lise a, Gabriel Michel. Men, nou gen chans pale ak gadyen lise a, Jean Claude Joseph, yon ansyen elèv lise a, Jean William, ansanm ak yon elèv ns 1, Pétion Étienne. Yo esplike n ki sa yo te ajoute nan reyabitasyon lise a. Yo pale nou tou de grèv ki genyen nan lise a paske pwofesè yo pa touche. Lise a te fonde an 1969, men arive 2014, jwen konstriksyon lise a ye kon sa l ye. Men lise a yo te vin remenaje l, gen yon sifas ki agoch la, li vin fèt de 2014. 14, 2015 Wan se sa Men jan wè konstriksyon lise a Depi fondasyon lise a e konsa Depi lè lise a konstwi li kòmanse foksyone Sa ta vle di chak ane Toujou rive nan moman toujou gon ti epòk pa gen elèv. Vin rive yon lè, lè pwofesè yo kòmanse travay pou yo ta touche, yo pa touche. E pwofesè, mezi pwofesè k ap travay nan lise yo, se travay yo travay men pitit yo pa lekòl. Nan lise, se kolèj yo met pitit yo lekòl. Sa vin rive yon lè, lè yo pa touche, yo menm yo pa ka peye lekòl pitit yo, yo vin pa vin travay. Kounye a lise a menm vin, elèv yo vin pa vin lekòl. Gen lè, lè elèv yo pa vin lekòl tou, yo konn fè manifestasyon. Si se ta pou kantite lajan sa, vle di ta dwe gen plis travay toujou ki ta dwe fèt. Ta dwe gen okou moman yo te ka fè yon de, twa, kat lise ankò. Pase o nivo plato santral, mibalè son kote ki gran anpil, men son sèl lise a jiska mentnan ki toujou ap fonksyone. Malgre te gon lòt konstriksyon lise ki kòmanse, li pa fini. Apre Mibalè, nou pran direksyon Sodo. Nou rive a inè dis. Lè nou rive Sodo, nou dekouvri li sa fonksyone nan aprèmidi nan lekòl kay mè yo. Abitan yo aprann nou tou gen elèv ki nan lari a nan moman ap mande pou yo fini lise a paske yo ta vle mete yo deyò. Nou ale nan lokal y ap konstwi pou lise a. Lè n rive, nou wè yon pankat kote ekriti yo kòmanse efase. Lise a ta yon pwojè peyi Nijerya ta finanse. Poutan, rapò Koudèkont lan te pale de yon kontra 60 milyon, 78 mil 513 goud 12, ant Leta ayisyen ak konpani konstriksyon SA, ADECO SA, pou yon dekesman 24 milyon 775 goud 235 goud 5. Leta te menm dekese 699 mil 190 goud 17 bay konpani Sojèk pou sipèvizyon. Rapò Kou Dèkont lan sispèk gen gwo ka koripsyon ak iregilarite paske malgre dekesman yo, yo te abandone pwojè a. Konstriksyon lise a rive nan fondasyon sèlman. Mazarin Etienne, youn nan abitan zòn lan, pale ak nou pou l presize pa gen okenn moun ki t ap travay ki resevwa kòb. Lè n ap sòti nan lokal lise a, nou jwenn kèk timoun bloke wout la. Yo mande nou mil goud. Apre kèk tan pale, nou debloke wout la nou menm. Epi nou rive nan lokal Sè Sodo yo, kote lise a fonksyone nan aprèmidi. M rive Savanèt vè senkè. Nou pa konnen non konpani ki te responsab sipèvizyon an. Koudèkont sèlman presize li pa t jwenn rapò sa. Sou sit entènèt ansyen prezidan Michel Martelly a, nou jwenn deskripsyon yon lise modèn ki ka menm resevwa sinistre lè move tan. Poutan, gadyen lise a, Aurelien Jean Ronel ak direktè lise a, Guerrier Gabriel nou te rankontre gen yon sèl pawòl, lise a koule. Lè lapli tonbe, li inonde. Nan entèvyou yo te dakò ban nou, yo te prezante istwa lise a. pale nou de pwoblèm yo genyen, pwoblèm baryè, materyèl, elèv ki pa vle rete lekòl pou grangou, liste a ki koule. Alò lise Jean Pierre Louis Savanette se yon prèt ki te Savanette ki te rele Jean Pierre Louis e ke yo te asasine Pòtoprens. Donk se yon prèt ki t ap travay avèk kominote a pou byennèt kominote a, reyini moun ansanm, regwoupe peyizan yo, tout moun nan sosyete a. Lise sa l te. fonde le an oktòb 2003, donk sou prezidans Jean Bertrand Aristide, donk m ka di nan fen manda Jean Bertrand Aristide, donk de lè sa a jodi an, donk lise a li pa t gen konstriksyon. Gras avèk konstriksyon sa a ki vin fèt la, zòn sa a rele Wòy, ki fè pati de dezyèm seksyon kominal Savanèt, sa vle di Savanèt gen 2 seksyon kominal, premyè seksyon an rele Kolonbye, dezyèm nan rele Layay. Se nan Layay la nou ye la, nan dezyèm seksyon ke lise sa a konstwi. Yon konstriksyon moun yo akeyi avèk anpil chalè, de fason favorab paske lontan pou timoun isit al lekòl, sitou nan nivo segondè, Pa t gen lekòl segondè nan Savanèt. Timoun yo se Mirbalè yo te oblije ale, Laskawobas, Pòtoprens, e se te yon gwo chaj pou paran yo. Mwen m se Aurelien Jean Onel, m se gadyen lise a. M ka di w m ap konfwonte ak anpil difikilte. Premyèman, baryè a se youn nan difikilte ki pi grav. Pase E vagabon antre la jan yo vle yo pou yo fè tout dezòd. Parapò m pa vle yo menm fè m menas. Kout wòch bon. Pa pita yè swa on pakèt vagabon kanpe devan la e pa de kout wòch yo pa tire sou do Lucia la. Bon m pa konn pou ki koz. Men yo p ap pa fè dezòd difèt ke m pa vle pou yo antre fè sa yo vle anndan Lucia. E ankò lè lapli tonbe Pandan, e pa pandan sèlman nan fonksyonman lekòl la non. Nan tout, depi w wè lapli tonbe se yon pwoblèm li ye. Bon men se mwen menm ki stab la, menaje ale, se ale dwe ale vini, se lè pandan fonksyonman lekòl la li vini. M pa ka, lè w tande lapli ap tonbe, dlo anvayi tout galri a nèt, w ap gade bay elektrik yo. Tout bagay sa yo dlo filtre ladan yo nèt. W ap gade tout anba tòl sa, tout se dlo. Lè, depi w wè lapli a fin pase nan demen si Dye vle, se pwoblèm pou mwen. Pou m mare bali pou m pouse dlo yo a mòp pou m ap cheche jis avan elèv rantre, avan manb direksyon yo antre. pou m pouse dlo. Galri a menm menm fò ta di se yon mè. Sa wè la, wè l kòmanse pete. Sa vle di beton ki sou li an la, li gen tan leve. W ap mache sou li, w ap tande l fè, l ap fè bri anba pye w. Sa vle di l mal konstwi. Sa yon, tout dlo sa konn monte, kouvri sa nèt nèt nèt. Sa vle di dlo a pa adrele ale. Bon, fim, se konsa yo t ap konstwi l la, se yon, m ka di m pa konnen. M pap kritike, m pa konnen nivo enjenyè yo non men wè l gen anpil pwoblèm. Lè lapli tonbe, sa vle di ou wè tout penti yo la y ap dekale, dlo anvayi tout galri a la dlo anvayi. Mwen menm nan kontribisyon skolè ministè edikasyon nasyonal mande pou n ta pran kòm direktè, sa vle di pou n fè travay administrasyon lekòl la, fè egzamen, antreteni blòk sanitè yo, eksetera. Sa vle di se li m oblije pran la pafwa pou m pase yon kouch penti, pou m pou m drene yon dlo k gen sou galri a la, w ap wè yon seri de tiyo, sa se yon yon yon moun m oblije fè ki gen eksperyans nan ki gen nan domèn nan ki fè l. Sa vle di si yon fim fin fè konstwi yon lise sa vle di nou menm nou pa ta oblije antre nan detay sa yo. Anplis pwoblèm materyèl, lise koule oswa lise pa gen lokal, anpil fwa pa gen lekòl paske pwofesè yo an grèv nan Mibalè, Sodo ak Savanèt. Jan pwovèb la di l, mennen koulèv la lekòl se youn, fè l chita se de. Nou pase nuit lan Savanèt nan lotèl Ri Tayiti. Nou te pwofite repare monflè nou, wout la te kraze. Demen, n ap pran wout Mibalè e fòk nou menm tankou machin nou solid. Avan lajan Petrocaribe a te pèmèt konstwi lise nan Savanèt, Tomond ak Ench, se nan lekòl nasyonal la yo te konn fèt lèzaprèmidi. Dezyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petrocaribe a te depanse te sitou montre rekonesans kominote yo pou konstriksyon ki fèt yo, menm si teren baskèt yo gen dlo lè lapli tonbe, twati yo gen twou, pa gen ase materyèl, elatriye. Dezyèm jou a, nou te fè de lise, Lise Tomond ak Lise Ench. Nou deplase kite Savanèt a setè nan maten. Pandan nou sou wout la, malgre nou te repare l lavèy, moflè a detache nèt. Nou blije mete l sou do machin lan. Nou rive nan lise Tomond lan a dizè edmi. Nou gen chans kontre ak direktè lise a, Leonel Exumé, ki eksplike n l ap bezwen otorizasyon direktè depatmantal edikasyon sant lan, Muller Julcin, avan li pale avèk nou. Apre yon ti tan pale nan telefòn ki dire di minit konsa, direktè depatmantal sant lan te ensiste pou n pase wè l toutswit nou fin pale ak direktè Exumé pou l ban n otorizasyon pou lise Enchlon tou. Daprè direktè l, Leonel Exumé, ki pa t vle nou filme l men ki te aksepte nou anrejistre l, Lise To Mond lan te egziste depi nan lane 1995, 1996, men li t ap fonksyone san lokal. Lise To Mond li pran nesans nan lane 95, 96. Nan epòk sa a, yo te ba nou pèsonèl administratif lan, Ministè Edikasyon Nasyonal te ba nou pèsonèl administratif lan, donk men nou te ebèje nan lokal Lekòl Nasyonal la, tou pre komisarya, dan lapremidi. Donk, aprè kèlke zane, donk, lè sa a, donk, pou rive 2000, sou gouvènman, gouvènman. Matilde Lamothe, donk an 2011, 2012, 2013 yo, donk kounye a te vin gen lise flanban nèf sa ki vin ki vin konstwi. E pou mwen kòm direktè, donk mwen te wè nesesite e pou nou te pou nou te e kite lokal e espas sa pou nou te kapab vini bò isi an e konjontman avèk direksyon depatmantal e ministè la, donk nou vin e isi an. Bon, pwoblèm yo gen pwoblèm ki lye, gen pwoblèm ki komen, men jeneralman, pou li se te moun vreman, sal enfòmatik nou, li, nou kòmanse ap prepare l, men nou, kòm m t ap di w, donk nou gen pwoblèm kouran edh la ki a kèlke Bon kay kèlke mèt la donk nou poko gen kouran edh la se sistèm invètè ke nou itilize men pa pral tonbe men m panse ke donk nap nap travay avèk avèk demand ke nap fè oprè de ministè la ki toujou akonpaye nou m pan m panse ke donk souple sa kapab mache men pou kesyon kafeterya jeneralman lise yo pa lise pa bon yo pa gen kantin nan lise yo. Men se se kafeterya timoun lan vrèman gen yon patikilye ki vini, li vann epi timoun yo achte. Men e pa gen pa gen kantin nan nan lise yo. Donk men an an anplis de sela donk fò m di ke e jan n kapab konstate l e se e vrèman nou Anplis de ministè la ki akonpaye nou, men nou konn fè dòt demach tou pou nou kapab kenbe lise a. Wi, paske mwen menm lè batiman an t ap konstwi, donk m pot ko gen dwa de rega, de sipèvizyon, paske fim lan pot ko remèt li a ministè la. Men m te toujou fè yon pase kòm yon moun, m te toujou konnen se m ap vin la. Men m wè te gen enplikasyon kominote a, chantye yo, te gen anpil moun k ap travay. Donk sa vle di, donk moun yo te patisipe. Pou konstriksyon lise a, direktè Exumé bay yon nòt 70 pou san. Men, li ta renmen gen bis pou fasilite deplasman elèv yo. Jan nou te di l nan premye jou a, Lise Tomond lan se youn nan twa lise konpani Secosa t ap konstwi nan depatman Sant peyi a. Konpani sa a te siyen yon kontra 148 milyon 457 mil 665 goud ak Leta, men se te 148 milyon 457 mil 611 goud 60 ki te dekese, dapre rapò Koudèkont lan. Rapò a te pale tou de 21 milyon goud pou sipèvizyon. Daprè rapò a, te gen iregilarite nan konstriksyon lise Tomond, Savanèt ak Sèka Kavahal la. Koudèkont te soulinye tou li pa t an mezi pou konkli pwojè yo fini paske pa gen sètifika ki te bay pou konfime pwojè yo fini vre. Se nan sans sa, ni Lise Savanèt, ni Lise Tomond poko janm inogire daprè direktè yo. Nou reprann wout la pou nou rive wè direktè depatmantal la nan Direksyon Depatmantal Edikasyon Sant lan nan vil Ench. Nou t al mande l pèmisyon pou vizite Lise Chalmal Perat la nan Ench. Men, nou pwofite tou poze l kesyon sou fonksyonman, finansman ak pwoblèm lise yo nan depatman Sant lan. Nan ti pale nou te gen avè l la, nou fini pa konprann se òganizasyon entènasyonal k ap bay anpil kout men nan kesyon ledikasyon nan depatman Sant. Direktè depatmantal la te mete aksan sou sa ki fèt yo pandan li minimize anomali yo. Li mete anpil aksan tou sou lidèchip direktè lise yo nan evite grèv epi ede nan bon fonksyònman lise yo. Aprè diskisyon n ak direktè depatmantal la, nou pran direksyon lise Charlemagne Pératte la nan Ench. Nou rive a twazè nan lapremidi. Klas yo te gentan fini, tout pèsonèl administratif la te gentan ale, li te gentan twò ta. Erezman, nou jwenn de elèv ns 3 ki t ap travay nan youn nan sal yo. Yo pale nou de pwoblèm zanmi yo nan lise a konn travèse ki pa diferan ak pwoblèm nou te jwenn nan lise Savanèt la. Menm jan ak Savanèt, konstriksyon Lise Tou Mond lan te jwenn bon akèy nan popilasyon an. Men, nan anpil sans, yo se kay koule. Yo twonpe solèy, yo pa twonpe lapli. Pa gen kou enfòmatik, pa gen kafeterya, lise a lwen vil la, epi gen yon gwo maglo devan l. Poutan, nan dat ki te 7 oktòb 2011 lan, Leta te siyen yon kontra 60 milyon 463 mil 485 goud ak konpani Secosa pou bati Lise Chalmay Perat la nan Ench. Koudèkont toujou pa ka di si Lise Chalmay Perat la fini paske okenn sètifika pa t bay. Aprè vizit Lise Chalmay Perat la nan Ench, ekip teren Odit Kolektif la ale nan lotèl Maguana pou l dòmi. Nou konnen jounen demen an ap long. Nou gen randevou pou n al rankit ak Sè Kaka Vahal. Nan rankit ak Sè Kaka Vahal, direktè yo bay bèl nòt satisfaksyon pou lise yo pandan popilasyon an ta sanble wè bagay yo on lòt jan. Twazyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petwokaribe a te depanse te montre diferans nan egzekisyon, nan apresyasyon konstriksyon lise yo ak nan lajan ki dekese. Ekip la dwe ale se Kakavahal, men direktè lise a, Sylvain Axilien, te ench. Li t ap pare l pou l antre Pòtoprens. Apre kèk minit negosyasyon, li fini pa dakò pou n rankontre l lakay li. Li setè senkant lè n rive. Direktè a pa t vle nou filme l, men li dakò nou anrejistre vwa l. Se nan konsa, nou aprann lise a fonde nan lane 1993, men li te konn fonksyone nan lekòl nasyonal la. Daprè direktè ak Silyen, avan konstriksyon lise a, FAES te kontakte kèk notab nan zòn nan, pami yo li menm, pou reflechi sou ki jan lise a ta dwe konstwi. Men, se leve yo leve yon bon maten, yo jis etone yo wè yon fim ap konstwi l. Ebyen, prezidan Martelly te mande FAES pou l te konstwi lise a, ebyen, sè Kakavajal, wi, yo te reponn favorableman. Dans un premier temps, Faes te gen yon rankont avèk lè pwofesè de lise, le staff administratif e sèten zotorite de la communes ebyen e sèten sitwayen epi nou te fon premyè reyinyon nou te di kòman nou tap vle yon lise. Men petèt avèk laksism ebyen Fayès, ebyen depite a gade li wè Fayès ebyen pran di tan pou konstriksyon an, li fè dè demach oprè de Secours sa. Parètil ke genyen yon fon ki te dispoze nan bidjè a pou sa. Se premye tan Fayès te voye ebyen dè enjenyè vin gade teren an. Epi petèt yon de mwa aprè, a mon gran etonnman pandan m ap pase, m wè yon gwoup de moun k ap travay. Lè m avanse m mande èske se Fayès, yo di m non. Yo di m non se pa Faes, yo di m si se konsa. Se lè konstriksyon an kòmanse mwen pèsonèlman m konnen se ko se konsa ebyen e e k ap fè konstriksyon an ki jwenn kontra men pou mwen menm da avan m te kwè se te Faes. Te pale avèk depite Arielman e di m wè Faes enpe li gen twò de laksism epi ebyen li yo bay yon lòt fim. Se sa k fè ke ebyen nou gen konstriksyon an menm si jiskaprezan li pa li li li li li gen kèk travay ebyen pou yo te vin fè ladan l. Lè nou gade nou wè nou wè li gen 2 zan konsa ebyen nou te kontakte majistra a, nou kontakte depite a epi yo te jwenn, yo pa te jwenn fim, yo pa te jwenn seko sa non, men yo jwenn gadyen, sètadi nou te rantre ladan l d'un fason fòse. Jisteman nou te konn travay aprè midi, Ebyen, sur le champ nou vin travay nan maten. Men dans un premier temps lè yo te fin pran kle a, men nou te genyen, depite a te fè yon demach li te ban nou anviwon yon 450 chèz avèk 480 biwo. Donk la nou te gen anviwon a lepòk dans les 570 timoun anndan lise a. Epi nou te debwouye nou, nou jwenn kèk lòt ebyen ban, ebyen nou vin avèk yo epi nou kòmanse fonksyone. D'une manière générale, lè m te ale Sèk a Kavajan, m te panse ke m te kapab ebyen patisipe pou m genyen yon etablisman ki kapab rivalize avèk nenpòt ki lòt etablisman skolè di peyi, ki repite kòm de gran etablisman ki fon travay pèfòman. Men gen de pwoblèm ki te poze reyèlman, pwoblèm de pwofesè, pwoblèm de resous imèn. Ebyen ki fè ke Pèsonèlman, antanke direktè, m kapab di w sa, o nivo de pèfòmans di lise, mwen satisfè jiska sèlman a 30 pousan. Se pa kòmsi se pa sa m t ap atann. M pa atann paske m panse ke m t ap jwenn de pwofesè a tan e m t ap ap jwenn tou de pwofesè kalifye. Ebyen ke se pa fasil paske ebyen pwofesè ki kalifye yo petèt lè nòmalyen yo p ap deside ale sèk ak Kavaja pou w ap fasilite. Dabò akoz de leta swa ki pa peye yo alè, ebyen yo pa gen lòt aktivite nan zòn nan vin fè ke ebyen nou pat ka jwenn ebyen de pwofesè byen kalifye. Se sa k fè mwen m di w ke jiska prezan o nivo de pèfòmans mwen m satisfè ebyen a 30 pousan. Twil. Avan l ale, direktè a ban nou nimewo gadyen lise a, Fanor Philippe, pou n k al vizite, wè ak je pa n. Malerezman, Phanor pa janm rive. Nou pran foto epi filme batiman yo, epi nou pwofite pale ak kèk abitan ki te la. Kòm yo pa t vle nou filme yo non plis, nou pa ensiste. Nou pale ak yo epi pwofite relve kèk enfòmasyon. Daprè abitan zòn nan, vakabon te vin mete chenn nan pòt lise a lakòz mekontantman yo ak pwojè a. Moun nan zòn nan te patisipe nan konstriksyon batiman, yo te mendèv. Men, yo denonse sistèm moun pa ki te genyen lè a. Yo esplike tou, kòm pa gen pwofesè, lise a toujou an grèv. Boutanfen, se kòmsi lise a la san l pa egziste vre, paske paran yo oblije depanse tout avwa yo pou peye lekòl prive mete pitit yo. Pou yo, se tankou Leta te deside seye pen lanmè ak wòch, yon pil aktivite ki pa abouti a anyen. Rapò Kou dèkont lan pale de iregilarite epi li presize li pa ka di si konstriksyon an fini paske pa gen sètifika ki te bay pou konfime pwojè a fini vre. Pou l ka wè ak je pa l, ekip la ale bò rivyè Kayimit abitan yo di ki konn anpeche elèv yo al lekòl lè l desann. Nou kite sèk a pou antre an kit. Ekip la rive a 10 è 45 nan maten. Li pran direksyon lise an kit la yo rele lise Antenò Firmin. Nou gen chans pale ak yon ansyen elèv lise a, Bien-Aimé Julio, mesaje lise a, Gédéon Borgela, ansanm ak direktè lise a, Arline Tirel. Nivo satisfaksyon yo varye. Julio Benyeme di li satisfè a 60 pousan paske, daprè li, manke materyèl, lapli tonbe, dlo anvayi klas yo. Pou mwen, m bon m pap di ke leta fè erè non, men kòm mwen menm se yon nan benefisyè yo, m ka toujou mande yon bagay. Pa egzanp, nou genyen tout espas sa a, sa vle di ke pou lise a, se vre, Men gon pil sal ki rete vid. Alò, si sal yo rete vid, e pandan se tan, genyen, gen anpil timoun ki pa gen mwayen toujou pou yo ale lekòl. E, nan espas yo, nan sal ki fonksyone yo, nòmalman, ou pa ka pran twòp elèv, paske gon nòm fòk ou respekte. M ap mande èske Leta pa ta ka. Yo fon mwayen pou swa ogmante klas yo, ogmante klas yo, pran plis elèv pou nou konble lòt vid yo, oubyen eske leta tou pa ka itilize menm lokal sa pou ban nou yon lekòl pwofesyonèl nan zòn nan? Gedeon Borgé la pale de menm pwoblèm yo, menm si ak 50 pousan, nivo satisfaksyon pa l on jan pi ba. Bon, lokal sa a vin soti pou nou menm kòm yon gwo Yon gwo bagay pou nou menm nan zòn nan paske nou pa te gen, nou te te konn tande pale sa k rele lise, sa vle di nou pa t konn sa k te rele lise. Men le jou ou nou vin gen nouvo batiman sa la, nou vin konn sa k rele lise. E non sèlman nou vin wè, nou konn sa k rele lise, men o nivo de jan ke yo vin trete lise yo tou, pandan yo vin trete la, Yo bay nou abatisman an byen se vre, klas yo byen se vre, men pa gen o nivo de materyèl ke pou pwofesè yo travay e non sèlman pou elèv yo menm ta va byen ekipe nan enstitisyon an. Bon, pou an nou menm, la, lè m di inode, gen de diferans de inodasyon. Sa vle di, gen de kote dlo konn moute, konn ap kraze lòt kote, ou konprann? Men pou nou menm isit la, dlo a senpman rantre andedan. Tout galeri yo, ou ka jwenn anpil dlo nan galari nan galeri yo lè lapli a tonbe anpil, epi ou rantre anndan sal la fòk ke se yon moun ki an reskonsablite pou apral mete dlo deyò jiskaske pou elèv yo ka gen aksè pou yo rantre andedan an, paske dlo a lè l tonbe anpil li bay li rantre andedan an paske koulwa yo te fè pou dlo a soti deyò pou tal tonbe nan basen yo yo pa yo vin kra yo vin pete. yo vin pete, fòk ke yo ta kapab remanivre ankò pou dlo a ale nan basen an, jiskaske nou menm tou, pou nou te kapab jwenn dlo sa ki nan basen an pou nou konsève, pou timoun yo kapab fè bezwen. Yo te gen pye salfate, yo pa fè bagay sa yo. Tout sa yo vin soti yon degraba nan enstitisyon an. E de tout dot bagay yo te gen pou yo te fè pou nou, yo pa fè yo vre. Nou santi ke nou gen plis pwoblèm, nou pa gen pwoblèm lefè ke nou gen lise a paske vrèman elèv yo aprann byen se vre, men. Byen se vre men yon aprann ke mank de fòs li pa li pa gen fòs ladan li vre paske lèm byen diw yo pa trete elèv yo jan pou yo ta trete pitit la e leta menm swadizan yo konnen wap gade o nivo de filo de reto sa lsa ta sipoze 2 chaken ta sipoze 2 men oblije ou paka fèl vre pa gen mwayen pa gen posibilite ou oblije kantite pou ta pran ou paka pranl vre paske ou paka al konble yo nan sal pou pa gen pwofesè pwofesè pap vin fè kou paske yo pa nome paske fòw ta va gen tout bagay sa yo. A li di, alèd de sa, w ap wè sa ki te pou fè de yo oblije fè youn. Direktè Tirèl li menm satisfè a 80 pousan. La pa gen kritik pou w ta fè. Donk, kòm yo pa konn di, kòm nan lavi p ap janm gen moun ki fè san pousan, ebyen men mwayèn an ta sipoze wo an tèm de satisfaksyon si aksepte nenpòt 80 pousan. Why not? Vi ke se yon konstriksyon ki reyalize pa. Le gouvernement. Sa vle di se pa e pa piblik lan ki depanse men an tèm de patisipasyon. Si yo dakò pou y ap charye gravye yo, pou y ap charye ba yo pou yo ka vin swa ba yo yon redevans epi pou yo kapab livre sa yo te charye yo, sèke yo patisipe. Nan lise sa pa janm gen grèv. Nou ansòt deside kolabore pou byennèt kominote a e nou reyalize lè w kòmanse yon grèv, si w di se lè yo ba w satisfaksyon w ap kanpe, gen posiblite pou se pèp la ki peye y si yo pa janm ba w satisfaksyon. Epi alafen, s on echèk l ap ye. E pou paran ki te panse se moun kominotè a yo tap jwenn yon bagay ki diferan de lòt mouvman politik yo epi lè nou imajine se paran an k apral desi bon se kominote a k apral pèdi donk finalman moun zòn an toujou kolabore pou yo travay menm si gen ensatisfaksyon menm jan gen ensatisfaksyon nan lòt kote yo donk se nan sans sa ki pèmèt ke lekòl la toujou fonksyone Pa gen grèv, pa gen mouvman, men se pa paske tout bagay ale jan yo te dwe ale. Se kolaborasyon ki ta dwe genyen, asavwa ke lise a konstwi pou li te kapab genyen laboratwa enfòmatik, li gen yon sal ki make enfimri, men li poko janm yon reyalite. Donk menm jan Ke gouvènman an plas lan te wè nesesite pou l te fè komin nan kado lise an, si lòt enstans posib, ke se pati, ke se leta, ke se ong, kèlkeswa sa ki kapab pote yon sòt de remedyasyon oubyen amelyorasyon pou ke tout vid ki genyen kapab konble, enben kominote a va pli satisfè. Leta ayisyen te siyen yon kontra 48 milyon 485 mil 885 goud ak 2 konpani, Secosa ak JEJ Construction pou konstriktyon Lise Antre Dorphimen nan Rankit. Leta te dekese finalman 59 milyon 418 mil 877 goud. Sa ki fè Leta dekeste plis pase 10 milyon goud anplis pa rapò ta sa kontra li te siyen ak konpayi an te prevwa. Antouka, listè ankit la gen baryè. Sa Sèka li menm pa genyen. Men, tou de lise yo manke materyèl, yon reyalite ki prezan nan 7 lòt lise nou te vizite avan yo. Nan demen vizit la ap nan Karakòl. Pou n ka rive bonè, ekip la pran direksyon Okap pou l pase nuit lan. Pandan elèv lise yo ale lekòl nan aprèmidi nan lekòl nasyonal la nan move kondisyon, Lise Karakòl la abandone. Katriyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petro Caribe a te depanse, nou tonbe sou yon lokal lise ki pa sètman gen pwoblèm, li pa menm ka itilize. Katriyèm jou a, nou fè yon sèl lise. Li se karakòl la ki, menm jan ak lise Ankit la, rele lise Antenò Firmin. A sizè edmi nan maten, ekip la kite Okap. Nou pran direksyon Karakòl pou n ka rive vè nevè nan maten. Lè nou rive Karakòl, nou ale dirèk nan lekòl nasyonal la, kote lise Karakòl la fonksyone nan aprèmidi. Baryè lekòl la te fèmen paske l te dimanch. Apre sa, nou te ale nan lokal y ap konstwi pou lise a. Li poko fini. Pwovèb la di, Avan ou monte bwa, gade si ou ka desann li. Men, nan kad pwojè sa a, Leta te siyen ak Konpayi Konsiltasyon Plis yon kontra 39 milyon Pou ede nou konprann, ekip la te apwoche kèk moun nan kominote a. Frontil Jacques Cius, youn nan manm sosyete sivil Karakòl la, te deside akòde nou yon entèvyou. Li eksplike popilasyon an fache paske konstriksyon an pa fini. Elèv lise yo aprann mal lakoz move eta lokal Lekòl Nasyonal Karakòl la. Monchè, petèt mwen menm, m pa sanse retni espas de tan lise a kanpe, men kan byen menm, se se yon lise k kòmanse depi sou prezidan Mateli. Ou konprann? Ki kòmanse depi sou prezidan Mateli, men ki sanse an konstriksyon, jiska mètenan poko gen anyen ki sanse achemine ladan l. Se youn nan sitiyasyon lamantab ke Elèv e sitou o nivo komin Karakòl ap andire lè n pale de elèv segondè yo pase se lèzaprèmidi yo toujou al lekòl o nivo lekòl nasyonal la e nou vin ap viv nan on atmosfè dèfwa lèzaprèmidi toujou gen lapli k ap andomaje sa vin rann dèfwa gen moman lapli timoun yo paka oblije ale paske wap gade pandan nan ti vizit ou menm nan zòn nan tou wap wè ke lekòl nasyonal la dekouvri sanse se kèk grenn sal ki sanse rete e kantite sal ki rete yo pa sifi vrèman vre pou ta va loje lise a okonplè. Gen moute desann, gen manifèstasyon ke popilasyon an, sosyete sivil la toujou antame nan zòn nan kòmsi pou yo wè kisak ka fèt pou omwen timoun yo te ka gen chans pou nou benefisye moso lise a, paske si w ap byen gade vrèman w ap wè lise a gen tan dal la sanse koule, jiskaprezan poko krepi, espas la pa klotire, sa vle di tout sa yo vin konbine nan difikilte ke pou timoun yo yo menm pou yo te ka al loje anndan lise a. Fontil Jaccius te ban nou adrès ak kontak direktè lise Antenor Firmin Caracol la. sa ki te pèmèt ekip la rive kay direktè Raymond Jude Jean Baptiste ki rete nan Trou du Nord. Li te ban nou istwa lise a ki fonde nan lane 2003 pandan li te tou eksplike nou pwoblèm yo genyen. Li plede pou konstriksyon an fini ak pou yo amelyore kondisyon timoun yo ap aprann. Li menm ekri yon lèt pou prezidan repiblik la pou l mande l reprann travay yo nan lokal lise a sinon notab nan zòn nan ap rantre nan lise a menm si l pa fini paske elèv yo pa ka aprann nan kondisyon sa yo. Lise a te nan Firmin Caracol fonde 28 oktòb 2003. pa yon gwoup jèn notab nan kominote Karakòl la ki te wè ke lè elèv yo fin fè sètifika Karakòl, yo oblije rantre ale Twou-di-Nò, Okap, Pòtopwens, Fòlibète, Wanament toupatou pou el pran pen de lenstriksyon. Nou wè ke se pa yon bagay ki posib pou gen de jèn nan kominote a ki fòme, k ap panse pou gon egzòd riral k ap fèt o nivo komin Karakòl la. Nou chita ansanm, nou deside, nou fonde lise a. Se depi ane 2003, 28 oktòb 2003, lise a fonde. Ak klas setyèm, uityèm, nevyèm. E nan nevyèm an nou nale nou bèy siksè. E nou ale nan twazyèm, segonn, reto, filo, n ap fonksyone. Nou gen egzakteman ane sa a disèt an depi n ap fonksyone, nou loje nan lekòl Ecole Mixte Nationale Caracol. Son espas ki pa apwopriye pou fonksyonman yon lise. E nou ale nou wè, nou montre moun yo imaj yo, nap al montre yo imaj yo. E espas sa i gen mur, i bare se vre men gen des individus ki monte anwo mur, kraze tablo, kraze ban, kraze pòt, tout bagay. E yo mete espas sa nan movèz eta. Elèv yo menm prèske dekouraje, yo pa ka espas pou yo fòme, se espas tablo ap kraze, gen de fwa yo fè malpwòpwote nan anviwònman an, sa pa rejwi paran yo, ni elèv yo, ni pwofesè yo. Premye pyè poze, e konstri lise a rive nan nivo sa, men li vin rive kounye a lise a pa ka fini, li pa rete anpil travay. E nou fè anpil demach oprè Palmantè Nòdès yo pou eden nou e nou ekri prezidan an yon lèt aktyèlman la pou l eden nou pou lise a kapab fini. Men jiska prezan lise a pa ka fini e pandan moman konfinman an yo ban nou yon dènye travay nan lise a se vrèman tèt chaje tout tablo nou genyen ban, chèz yo pran yo yo pa pran tout non yo pran yo deplase ake yo E yo pran tablo kraze yo. Bon nou panse pa gen tablo pou nou kapab pou timoun yo pran swiv kou. Nou oblije fon kole pyese. Nou mete kèk tablo nan zòn nan sal estratejik ki fon ti fèmen ki fèmen. Men sa li pa bon ditou paske nan moman cho a elèv yo pa respire byen nan sal yo men nan lòt sal yo yo te konn byen respire. Sa nou ta renmen ki fèt, nou ta renmen yon desizyon pran de manyè rapid. pou ke lise a kapab fini, li pa ret anpil, pou nou janbe nan pwochèn ouvèti de klas. Men, pwochèn ouvèti de klas, depi yon pa gen nan acheve l, l ap rantre, l ap okipe, l ap okipe 6 sal, plis espas administratif la pou nou mete timoun yo, pase timoun yo di dirèk, sansè, siveyan jeneral, ane pwochèn nou p ap rete lòtbò a, kote nou rete lòtbò. Antouka, nou pa konnen ki rezilta lèt sa a, men nou espere odit sa va raple otorite santral yo Lise Karakòl la bezwen atansyon prese prese paske l nan move leta. Apre diskisyon ak direktè Jean Baptiste, ekip teren Odit Kolektif Anva te retounen Okap pou l pase nuit lan avan l pran wout pou Kapotiy demen maten nan bonè. Yon ranje klas ki anvayi ak dlo, yon lise ki anvayi ak labou, 2 lise ki fini, men kominote a gen difikilte itilize. Senkyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot Kòpèt Kwaribe a te depanse, mennen nou nan kapotiy ak mòganize kote lokal ki konstwi pa vle di y ap fonksyone pou sa. Ekip te rantre vek apoti a dizè nan maten. Lise a te sanble fini. Men, lè nou gade, nou konstate mwatye nan sal klas yo vid. Dapre yon abitan nan zòn nan, se moun zòn nan, gason kou fi, ki te mendèv nan konstriksyon lise a. Sepandan, majorite pwofesè yo, menm jan ak bòs mason ki te konstwi lise a, te sòti Wanament, kote nou te oblije rive pou n ka rankontre direktè lise a, Alix Joseph. Men, avan sa, ekip la te fè yon ti pale ak yon paran elèv nan lise a, Eloi Jacksaint, ansanm ak yon elèv NS3 ki rele Saint Fleur Lovensky. Yo te pataje satisfaksyon yo pou prezans lise a nan kominote a. Mwen menm se Eloi Jacksaint, m gen yon ti non gate alyas Tifèn. Depi w pa t Kapote ou mande pou Tifèn, epi tout moun ap di w men li. Bon, se te yon bagay, kòm se li nou te genyen, nou oblije te ap tann, ap fè dè demach eksetera pou nou te kapab genyen nouvo lise sa a nou genyen an. Men ke nouvo lise sa a nou vin genyen an se te trè trè trè favorab a akèy moun Kapoti te santi yo trè ere di fè ke yo jwenn lise sa a. Men lè w vin gade o fil de tan, tout kòmansman avni k ap vini, ou konprann, timoun ap pwogrese, nou bezwen yon lòt lise ankò. Paske imajine w nan sal de klas ap gen, w ap jwenn 100 elèv, 90, 95 elèv. Sa vle di se ponkò sa toujou la paske tout otan popilasyon ap vin pi peple toujou. M se elèv Lise Nasyonal de Kapotiy e m ap fè ns 3. Nan lise a nou pa gen tout materyèl yo. Nou manke anpil ban paske nan chak klas n ap jwenn 100 elèv, 95 elèv, 90 elèv, sa vle di se pa tout sal nan lise a ki okipe vre. Gen ase espas, gen ase espas nan lise a, men manke ban. Dèfwa konn gen kèk pwofesè ki pa vini, tankou pwofesè ki poko nome yo, men se pa tout fwa. Bon, pou jan lise a ye a, si m t ap bay, m te ka bay 1 a 5. Pou mwen menm lise a manke bon kèk bagay. Tankou lise a pa gen yon, yon, yon, kòman m te ka di sa, yon sant, tankou yon sibèkafe pa egzanp. Lise a pa gen sa. E tandot bagay toujou. Si m pran site, m p ap. M ap fè tout tan m chita la ap pale, m pap ka fin site. Bon, sa m te ka di, e Kapoti nou gen yon bèl lise, men nou ta swete pou nou gen yon lòt lise ankò. Paske gen plizyè lòt lekòl prive e tout timoun sa yo ki soti nan lekòl prive a, se nan lise a y ale. Sa vle di m t ap mande pou nou ta gen yon lòt lise ankò. Ekip la t ale nan adrès direktè a. Bò lakay li, gen anpil bri, li te mennen nou yon lòt kote, yon lekòl nan Wanament. Se la li te ban nou yon entèvyou. Li te fè istwa Lise Kapoti ki fonde nan lane 1995. Lise a te nan lokal lekòl nasyonal la. Daprè l, batiman yo sanble respekte nòm yo. Teren an te pou yon patikilye e tout kont yo te regle. Daprè l, lise a manke anpil estrikti paske yon lise pa sèlman batiman. Pa gen bibliyotèk, pa gen ase pwofesè, elatriye. Li satisfè ant 30 a 40 pousan. 95, sa fè anviwon nou pwal gen 25 an. 25 an depi ke nou te ouvè, men nou gen kòman nou te ouvè. Yo te loje lekòl la nan yon lekòl nasyonal. Lise a te fonksyone dan laprè midi. E une fwa kel fonksyone dan laprè midi nou konnen lekol nan aprè midi pou mwen menm m te konstitiye m te toujou di ke se pa lekol vreman e ke tou senpleman yo te obije fè li paske nonm dè yo pa te apwopriye pou ti moun yo e nou pase prè de 15 an konsa ap voye ti moun nan nan tout klas yo de setyèm, uityèm, nevyèm, depi 5 an nou nou nouvo batiman. Nouvo batiman sa a ke yo fè pou nou an, sè ke se li menm ki vin pèmèt nou fonksyone nan maten. Ke nou antre ladan an 2015. An septanm 2015 nou antre nan batiman. Son batiman aparamman ou wè li reponn. a nòm ke nou menm nou ta ka di pou timoun kapab aprann anndan l. Men, i genyen de difikilte tou. Pwoblèm ke nou kapab di lè m ap, lè m fin antre anndan batiman an senkan apre, m wè nou te kontan anpil, men lè nou vini gade senkan apre, kòmanse genyen yon pakèt ti pwoblèm k ap deteryore. Sètadi twati yo lan, Nou gen tòl yo kòmanse ap pèdi nan ekla yo e yo kòmanse detache. Yo kòmanse detache. Y gen kote tou yo koule. Koule paske se tòl ki nan dezyèm etaj lan. Li koule. E ankò, nou kapab di twalèt yo ke yo ban nou yo, twalèt yo pa te de kalite. Yo pa t de kalite. Yo ban nou yon seri de ti twalèt tou piti. Se vre, se sa nou ta renmen. Nou ta renmen gen konfò modèn nan, men lè nou antre anndan yo, nou, se tankou se reziye nou reziye. Pou mwen menm, le menm jou ke m te antre anndan lise a, M pa te santi m satisfè avèk twalèt sa yo. Si m te ka, si m te gen mwayen m t ap chanje yo. Pase m te gen pwoblèm pou m te kapab wè se tip de twalèt sa yo. Apre, yo, nou pa genyen dlo. Yo pa ban nou, nou, yo pa ban nou lise. Yo ban nou, yo fè yon bèl konstriksyon avèk kestyon yon, e, m, e, yon, yon rezèvwa. Rezèvwa la, i de grand kapasite. men yo pa fè yon fason pou rekeyi dlo pli pli an lè lapli tonbe ou di mwens ankò si pa egzanp nou menm nou gen tiyo ak apotiy pou nou te fè rantre dlo se nou ki fèl yo pat fè tout sa yo a sa vle di gon pakèt mankman anndan lise a yo ban nou l san mobilye tou sa se feblès bèl la lè w parèt ou wè yon bèl lokal. Men, an s ki atrè a mobilye, a biwo pou direktè, biwo pou pwofesè, sal pwofesè a pa ekipe menm, pa t gen anyen menm. Ala, se lè lekòl lan, direktè depatmantal la, li kole nan kò m li di fò m antre anndan lise a, ebyen m fini pa jwenn prè de anviwon 180 ban. Apre sa, ekip la te ale nan lise mwen òganize a, lise Jean Marie Vincent. Direktè lise a, Norsan Wilmen, t ap tann nou. Wout ki mennen nan lise a enpratikab epi lise a lwen vil la. Klas ki nan redchose a pèdi koulè yo, yo vin wou menm jan ak tè nan zòn nan. Direktè a akòde n yon entèvyou nan biwo li. Lise a fonde nan lane 1993, daprè direktè a, Pwopriyetè teren an, Léon Sainvil, pa jwenn kòb. Li di lise a genyen 235 elèv. Direktè a di l satisfè a 40 pousan, malgre si l ta dwe chwazi ant repare lise a ak mete men nan wout la, li t ap chwazi wout la. Gen lise Jean Marie Vincent, li fonde an 1995. Se apre apre retou Jean Bertrand Aristide an egzil, li te ap bay yon kantite lise pa komin, e se la ke Garnizé te jwenn chans benefisye lise sa. Lè polisye a kòmanse, te gen yon komite nan komin nan ki te fòme avèk notab komin nan, plis pè, se te yon pè ki te rele Pè Bona, ki te trè enterese pou lise a te kapab vini nan komin nan. De la etan, nou fè tout demach, nou vin jwenn ke Leta di efektivman y ap ba nou lise a, men nou pa t gen lokal, Pè Bona te aksepte, non sèlman aksepte kenbe direkyon lise a pou nou, men li ba nou lokal pou lise a fonksyone nan aprè midi. Te gen mesye FAES yo ki te vini nan komin nan pou te ofri nou kèk opòtinite. Ebyen, nou te chita avè yo, nou te mande yo pou yo konstwi yon lise pou nou. Yo di non FAES pa konstri lise. FAES konstri lekòl nasyonal. Ebyen, m te di FAES, mesye FAES yo konsa, si yo konstri lekòl nasyonal, konstri lekòl nasyonal pou nou. N ap tou mete lise a ladann ann atandan ke yo ta ka konstri lokal pou lise a. Yo te aksepte. E nou te gentan fè tout mizanplas yo, nou bay tèren, efektivman yo te konstwi lokal la pou nou. Nou gen sal de klas yo ki disponib, nou gen elèv yo, men nou te gen pwoblèm materyèl yo, pwoblèm ekipman, nou pa gen ban. Bon fò m di w klè, nou te rive yon lè kote ke elèv yo te oblije chita sou blòk. Bon, erezman pou nou, nou fè de demach apre sa, leta voye konstwi ban pou nou. E bon, nou te tèlman gen ban, bon, se ke nou, yo te fè ban pou nou, nou, kòm se leta avèk leta, nou ede lòt lekòl nan lokalite a ki pa gen. ki pa genyen ban. Si se pou lise an li lè lapli tonbe genyen anpil anpil pwoblèm. E lakou sa jan enjenyè yo te trete dlo a yo te maltrete li paske dlo a lè lè lapli tonbe dlo a devèse anndan sal de klas yo epi gen sal de klas ki anba yo sèke yo pa ka fonksyone. Paske yo toujou plen dlo. Bon, li gen de ti bagay ke yo, si yo li pa tap ka jere sa paske lè lapli tonbe avan pli voye konn voye dlo anndan anndan galri an men si lali nou jere li, nou pat gen menaj la kounye a nou genyen, gadyen an toujou degaje l fè konn konnen retire retire dlo yo pou nou. Mwen menm sa ki ban nou sa ki ba nou plis pwoblèm. Pa gen plis pwoblèm. Se ke li gen de bagay yon lise pa ta dwe fonksyone san li, san yo. E yon lise konsa pa ka pa gen yon bibliyotèk. Ebyen, n ap fè enfòmatik aloral, pa gen yon sal enfòmatik. Elèv la ap fè ap fè enfòmatik fòk omwen li ta va gen yon li ta va gen yon kote l fè pratik bon si se pou biwo bagay sa yo m pa bezwen bay nou pa gen anyen menm nou pa gen anyen petèt m pa konnen m pa konnen èske yo panse a nou nan jou k ap vini yo si yo ka fè bay mwen m te eseye eseye fè kèk ti bagay tankou m achte enprimant Men se avèk ti kòb elèv yo peye. M achte fotokopyez. Epi m degaje m tou. Gen yon jeneratris ki la si m bezwen kouran pou m jwenn li, si sistèm nan tonbe. M ap fè egzamen, m pa oblije ale yon lòt kote. Bon, an gwo, nou fè sa nou kapab. Men mwen menm sa m ta swete ke nèg yo fè, ou pa ka konstwi yon lokal konsa. Epi nou anndan lokal la, epi nou depourvu de tout, de tout bagay. Ekip la te poze Chris Noël Saint Maur kesyon, li se yon elèv ns 1, satisfaksyon l se 50 pousan. Sa vle di, mwen menm si anndan lekòl la menm mwen abitye. Sa vle di mwen jwenn chans tou, opòtinite mwen fonksyone. Lè lekòl la fonksyone, se la mwen. Lè lapli a tonbe vrèman, dèfwa gravye sa a ki te la, ki te konn pwoteje l, pwoteje dlo an, ou konnen parapò a dlo tòl lan, lè l tonbe, gen anpil dlo la. Dèfwa lè l fè gwo deliz lapli, li konn monte sou miray sa lòt bò a. e li travèse l. Apre sa, pou fonksyon lekòl la tou, lè l fè yon semèn lapli, dèfwa elèv ki aleksteryè yo, sitou nan zòn andeyò k ap soti nan zòn isi an, labou fè, si l ta va fè yon semèn lapli ap tonbe, yo pa ka fonksyone, lekòl la vin pa ka fonksyone. Bon, si m ta bale sa yon nòt sou 10, paske konnen an fonksyon gen kèk bagay ki manke. Sa vle di gen twalèt yo la dèfwa lè nou bezwen fonksyone avèk yo, sa vle di anlè nan chato yo ta sipoze gen dlo a san pou san. Menm lè n ta va bay yon nòt sou 10, sa vle di gen kèk ti bagay ki manke. Sa vle di lè w gade pou moman an la, tankou batri nou gen la yo, yo di jan epize. Lè direktè a vle tape egzamen, sa vle di fòk se yon lòt kote Malgre se vre l t gen machin la, li te kapab, machin enprimant la, li te kapab fè egzamen yo vrèman vre, men si aleksteryè l blije ale, l al peye kòb, l al envèsti kòb pou l kapab tape egzamen, pou l kapab fè pou nou. Ant wout ki pa fèt, lise ki lwen vil ak estrikti ki manke, yon lise, jan direktè Alix di l, pa batiman sèlman. Kòmkidire, tout sa ki klere pa lò. Ekip la trè monte o kap pou l repoze l, paske demen, yon lòt gwo jounen ap tann nou. Nou kase randevou, Balenbe ak Pò Mògo. De lise k ap tonbe sou pye, ki bare solèy difisilman alewè pou yo ta twonpe lapli, de lise ki fini, men ki mande entèvansyon prese prese. Sizyèm jounen nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petwokaribe a te depanse, mennen nou nan Balenbe ak Pò Mògo, kote lokal lise sa yo, mwens pase 8 lane apre yo fin konstwi, mande gwo pase men pandan Koudèkont rapòte kontra ki te siyen pou konstwi lise an te nil de plen dwa. Setyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petwokaribe a te depanse, Mennen nou nan Lise Pilat, kote yon pati nan twati a ale depi sou Siklòn Matthew, kote wout ki mennen nan lise a pa bon ditou, kote malgre lise a se yon referans nan zòn nan daprè direktè l, Leta sanble bliye yo. Setyèm jou a, nou fè yon lise, Lise Pilat la, men pi gwo anje a se te jwenn otorizasyon direktè depatmantal Nò a, Curtis Emma, avan l te twò ta. Depi 8 tè nan maten ekip la ap tann nan lakou direksyon edikasyon depatmantal Nò a. A 9 è, nou rele direktè depatmantal la. Aprè yon bon ti tan pale, li dakò resevwa nou a 11 è. A 11 è tapan nou antre nan biwo l pou n eksplike l rezon nou vle ale nan lise Pilat la. Li rele yon enspektè pou anonse direktè lise a n ap rive nan lise Pilat la pou yon dokimantè. Nou kite Okap a 11 è 20. Malgre nou kouri pou n pa rive twò ta, wout pa bon nou rive Pilat vè dezè nan aprèmidi. Pi gwo anje a se te jwenn direktè lise Pilat la Louis Henri Claude. Nou fè yon ti tan ap tann pandan gadyen lise a nan maten, Israël Edouard al chache direktè a. Direktè a vini, li prezante n klas filo a k ap travay toujou. Direktè Claude mennen nou nan sal enfòmatik la kote nou fè entèvyou avè l. Li rakonte nou lise a fonde nan lane 2001, li gen 950 elèv. Daprè direktè a, lise a gen gwo non pou bèl rezilta li konn bay, sa ki lakòz anpil elèv lòt zòn sòti lwen pou vin ladan l. Men, li denonse move materyo yo itilize pou konstriksyon lise a e li bay 50 pousan kòm nòt satisfaksyon. Pou esplike nòt sa, direktè Claude pran egzanp 3 ti lise a ki leve pandan siklòn Matthew. Nan lokalite a, se sèl 3 ti lise a ki andomaje pandan siklòn nan, alòske menm ti kay ki parèt pa solid yo, anyen pa rive yo. An gwo, nou pa twò satisfè. Nou pa twò satisfè paske 1. Se konpayi Sekou sa, se li ki te konstwi lise a. Men kòman w pral fini, w pral wè ke gon pakèt ti bid ke yo mete lè y ap kouvri lise a. W ap wè yon ti siklòn ki pase, yon katye ti kay tòl ki nan zòn nan, yon katye ti kay an bwa, li pa andomaje pyès nan yo. Sèl lise a y andomaje. Fè ke lè lapli tonbe, dlo rete, dlo rete chita. Glorie te chita la epi vin fè ke Lise a vin ap souse epi Lise a kòmanse ap degraba jan ou te wè Lise jan ou wè Lise a kounye a avan sa se pa konsa li te ye lè ou tap vin la ou pa tap anvi ale lòt nana bay vire nan Lise a sa ou yo sèke a se pa avè yo se pa rès tè ou ret deyè sa donk anpil tè k ret deyè toujou paske se yon pil tè ke yo te mande yon kantite de tè pou yo te ka vann nou pwojè a Li sèten si ke depite ki te la alepòk la ki se Rome Sperilus, li te angaje pou ke pou li te achte tè yo e moun yo te kolabore pou yo te vann tè yo nan zòn nan tou. Paske tout demach nou te fè pi pre bouk la pou nou te kab jwenn li, sa pa t osi fasil. Kantite tè yo te mande pou ke pou nou te genyen pou ke yo te ban nou pwojè a, Sa pat ka, nou pat ka jwenn kantite a pou bouk la, fè ke se moun nan zòn nan ki te kolabore di yo di ap vann epi epi kounye a y achte tout kantite tè yo ki fè jounen jodi a la nou ka nou ka gen lise sa la. Nou nou vini la, nou konstate dega yo e lise ap soufri, le fèt ke lise ap soufri, paran yo ap soufri tou. Paske paran yo nan sitiyasyon yo pa ka voye timoun yo deyò pou yo al lwe kay. Bon avèk chète, avèk bay dola sa, kote tout kay se an ameriken, fè ke e vin gen yon to de demann ki ki vrèman elve, fè ke nou menm tou nou pa ka akeyi tout timoun yo nan lise a. Pou yo voye timoun yo nan nan kolèj yo sa pa fasil. Paske avèk chète lavi a, kolèj yo yon ti pe chè. Paran yo pa gen mwayen, or se la ou vle voye tout timoun. Or nou nou paka nou paka resevwa tout timoun paske lè timoun nan vin la li pa janm jwenn kou. Se nou kap kap kap kap nan pwoblèm. Fè ke nou redwi sal yo, kantite yo mande pou nou te met nan sal yo nou paka nou paka fè konsa. Fè ke kounye a nou oblije fon mwayen pou ke timoun yo kapab jwenn kou. Nou mande nou nou mande a leta ayisyen pou yo panse a Lycée Pilate 1. Nou sot di w ke nou pa gen yon grenn yonn nan ti pèsonèl yo pa nome. Pwofesè yo pa pa nome, m pa gon e depi lise te fèt nou fèk ap desann la yo te pote yon senkantèn ban yo te pot ban nou men yo pa janm pot anyen pou nou ankò non yo pa pot biwo yo pa pot absoliman ryen ou pa santi w la non sa vle di ke yo lage lise a la E se nan, se konsa map, nap mande pou yo ta vo, pou yo ta vo, pou yo ta fon leve tèt pou yo gade Lise Pilat ki nan yon sitiyasyon kap desèvi yon pati nan Latibonit e kap desèvi yon pati tou nan Plezans. Paske nou fè limit avèk Plezans, sa vle di e wap wè ke gon pakèt ti moun ki, ki nan zòn nan ki vini lekòl la. E menm Obòy gon pakèt ti moun la ki sot Obòy paske nan, kòm nan zòn limitròf, ki sot Ti Bouk Obòy se la yo vini Paske yo toujou ap tande pale de lise de pilat, kòman lise de pilat rete yonn nan lise ki toujou ap bay rezilta an tèm, konprann? Sa vle di ke w ap wè pif, yo prèsk, yo pa vle rete nan lise Tibouk, w ap wè yo desann la. E menm nan filo, alò kont gwo pakèt la, vwa zòm dola non, yo vin lwe kay nan zòn nan, nan tout zòn yo ap mande lwe kay. M ta mande a leta pou omwen y panse a nou nan yon pi brèf delè, n ap ka fon entèvansyon pou ke pou nou wè si n te kavap etire lise a kote ye a Pou mwen nou gen yon lise lise ke staff la reve a, pase kote n ta nou reve rive avè la, avèk pwoblèm yo nou poko ka rive avè la. Se avèk tout efò ke nou fè ki fè ke wè nou nou n ap goumen pou nou kenbe lise a nou standa. Men jiska prezan e n ap mande ke n ap mande leta panse a lise pilat pou nou wè omwen si si pita pèp la te ka ale lekòl. Si nou te ka pran plis timoun paske demand yo twòp. Poutan leta te siyen yon kontra gre a gre ak konpayi Tyco sa pou 49 milyon 485 mil 885 goud pou konstriksyon lise Pilat la. Leta dekese 48 milyon 778 mil 298 goud 54 pou yon lise ki mal konstwi. Sansè lise a, Isaac Alisma, tou pwofite prezans nou pou fè vwa l rive pi lwen. Li di otorite nan leta yo se wòch nan dlo. Yo pa bay lise pwovens yo okenn enpòtans. Daprè li, se tout tan direktè a ak li nan tanpri souple pou pwofesè fizik, filozofi ak jewoloji vin travay pandan lise a antre nan nouvo segondè. Li atire atansyon nou tou sou move kondisyon wout ki mennen nan lise a epi lefèt ke lise a pa gen kouran pou fè aparèy yo mache. De gadyen lise yo tou, Israël Edouard a Alcéus Orphelin, eksplike yo pa janm touche depi 7 lane. Yo mande pou otorite yo vire gade yo paske gadyen yo enpòtan nan fonksyonman lise yo tou. Nou kite lise a, pran wout Gonayiv pou n pase nwit lan pou n ka pi pre Answouj. Enfòmasyon nou genyen fè n konnen wout la malouk anpil. Uityèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nouve a sou 16 lise kot kòb Petrokaribe a te depanse mennen nou nan lise Fabre Geffrard Anse-Rouge kote menm jan ak lise Antenor Firmin nan Karakòl malgre lajan ki dekese pou konstriksyon lise a depase kontra inisyal la pou plis pase 16 milyon goud elèv yo ap aprann nan move kondisyon nan lekòl nasyonal Anse-Rouge la. Konstriksyon an kanpe depi 7 lane pandan konpayi an kontinye pwomèt l ap vin fini l byento. Uityèm jou a, nou fè yon lise, Lise Fabre Geffrard nan Answouj. Nou sòti bonè pou nou ale nan Lise Fabre Geffrard Answouj. Men wout ki mennen Answouj la long epi li pa bon. Malgre nou kite Gonayiv depi sizè nan maten, se vè dizè edmi nou rive nan lokal la. Ekip Odit Kolektif la konte yon douzèn sal klas avèk yon batiman administratif. Konstriksyon an sanble kanpe depi kèk tan. Batiman y ap konstwi a sanble pa twò pre vil la. Nou woule machin pandan 20 minit avan nou rive nan lokal Lekòl Nasyonal Ans Wouj la, kote li sa fonksyone nan aprè midi. Lè nou rive, nou aprann direktè lise a okipe nan antèman yon pwòch li. Li mete nou an kontak ak sansè lise a, Dilly Dorméus, ki rakonte nou istwa lise a ki te fonde nan lane 1992. Lè w pa gen manman, ou te te grann. Kòm lise a toujou poko gen lokal, se nan lekòl nasyonal la lise a kontinye ap fonksyone. sa ki anpeche yo wè kantite bagay yo ta dwe ak elèv yo. Sansè a aprann nou konstriksyon Leta te kòmanse pou Lise FAP Jefòy la kanpe depi 2013, kidonk 7 lane. Lise a manke materyèl tou. Malgre tout sa, li di l satisfè a 50 pousan. Depi 2010 mwen antre isi a, m ap fonksyone. Nou se, m te jwenn nou nan lokal Lekòl Nasyonal Danswouj. Lise a fonde depi. 92 92 a no jou nap fonksyone nan lokal Ecole Nationale Danse Rouge Mwen kwè yo te komanse avèk yon nouvo konstriksyon pou lise a Nouvèl konstriksyon an m kwè se nan wout gran pò. Li gen prèske setan depi lokal la rive vin kanpe. Setan sa a jiska prezan bon avèk e Nouvo segondè a gen de nouvèl matyè ki vin ogmante jiska prezan bon alèd akoz de espas lekòl nasyonal ap fonksyone le maten nou pa ka rive konble tout lè yo pou nou ta bay pou nouvo segondè le nouvo segondè nou oblije fèl li fonksyone a onzè. Apati de 11 zè, lekòl nasyonal la fonksyone, sa ap vin bay anpil difikilte pou kou yo kòmanse a 11 zè. Pase si w ap gade la, w ap wè anpil elèv e klas segondè 2, segondè 3 ki gentan vin kòmanse a 11 zè. Depi a 11 zè nou kòmanse, jis pou nou kapab fè yo jwenn E kou yo pou ogmante lòt kou yo, kreyòl, enfòmatik, ekonomi, e lòt ankò. Fòk yo ta transfere nou nan lokal, nan nouvèl lokal, nouvèl konstriksyon y ap fè a. Ase li t ap byen bon, lè sa a nou t ap gen espas, lè sa a tout kou yo nou te ka fonksyone nòmal pou nouvo segondè a te ka pran. Men chak jou nou konn pèdi apre 2 zèdtan pa jou Akoz lekòl nasyonal la ka fonksyone. As lekòl nasyonal la li fonksyone de 8 è pou pou midi edmi yo. E depi a 10 zè tou nou gen klas ki fonksyone tou. Pase gen pwofesè ki vini a 10 zè tou pou nan lise a pou fè lòt matyè. M te gen klas filo, m te gen klas filo ak te konn koumanse a 10 zè. Sa akoz lekòl nasyonal la fonksyone. Dye zèb ta sa a nou konn pèdi chak madi e akoz espas. Se poutèt sa, pou rezon sa a nou mande, nou te mande, nou te elve vwa nou, nou te di bon, nou t ap reve wè pou nou te wè direksyon depatmantal pou nou wè si li pa t okouran de konstriksyon lise a. Lè nou mande la, yo di yo pa t okouran. Sèlman nou te wè se yon bagay ke majistra a te envite yo avèk depite. Rapò Koudèkont lan pat bay plis esplikasyon sou kòb sa. Li senpman bay menm konklizyon li te bay pou lise Thomond, Savanette ak Sèka Cavajal yo. Li pa ka di si pwojè a fini paske okenn sètifika pat remèt. Sansè a di nou konpayi an toujou ap repete y ap vini men sa fè 7 lane y ap tann. Vè midi, nou reprann wout la pou n tounen Gonayiv. Nou rive a katrè. Aprè gwo jounen sa, kò nou bezwen repo. Sitou demen, wè pa wè, fòk nou rive Okay. Nevyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot Konpèt Karibe a te depanse pat mennen nou nan lise men mete nou anfas yon lòt reyalite nan peyi a, kesyon ensekirite a. Nou t ap kite Gonayiv pou rive Okay, men move rankont sou wout la manke fè n pa rive. Erezman, tout bagay te byen pase. Nevyèm jou a, nou pa t vizite okenn lise. Nou soti Gonayiv pou rive Okay. Ekip la pran wout la bonè, vè setè nan maten. Lè n rive nan vil Desalin, yon bandi yo rele Ti Mepri ap tire nan wout la paske, selon kèk abitan nan zòn nan, lapolis ta sezi zam ak bal li. Nou blije pase nan yon wout anndan. Yon abitan ki di l se pitit zòn nan pwopoze akonpanye nou a kondisyon nou lage yon bagay nan men l. Nou pa t twò gen chwa. Di dyab bonjou, l ap manje w. Pa di l bonjou, l ap manje w pi rèd. Alòs, nou di l bonjou. E Latibonit la n ap antre pou nou al nan sid. E gon bandi ki te gen afwontman ansanm avèk lapolis ki te bloke wout la. Epi tout machin te kanpe. Machin yo pa t ka pase tou. Se te nan wout anndan n te pase. Woutandan pa t bon ditou. Li dekole mòflè nou ankò, sa ki ba nou ti reta. Zanmi ki akonpanye nou an ede nou ranje l. Pita nou aprann reta nou pran nan ranje pàn mòflè a sèvi nou paske yo te fouye machin ki te devan nou yo avan abitan nan zòn nan te kouri dèyè vòlè yo. Lè nou rive Lestè, nou wè polisye yo fòse tout machin yo kanpe paske sitiyasyon an sanble te dejenere. Nou fè yon ti jès ak zanmi an jan l te mande a. Nou reprann wout la pou Pòtoprens men machin nou pa t twò anfòm. Ankò yon fwa mòflèm te tonbe donk sa te ban nou anpil kè sote. Lòt difikilte ankò ke nou te gen ankò se difikilte parapò o fèt ke Nou te blije a chak fwa pou nou pale avèk dè direktè pase pa direktè depatemantal yo. E sa te re ralanti n sou kous nou, kote a chak fwa ke nou pral otorizasyon yo, le pli souvan lè nou rive bò kote direktè depatemantal yo, yo wè se pa anyen ki wè avèk. Edikasyon. Nou pap antre anndan pwogram lekòl yo, yo ban nou pèmisyon oral. Alòske se te yon bagay ki te ase senp, donk yon sèl kout fil te ka sifi, men yo te egzije ke nou te sou plas pou nou te kapab eksplike yo, e lè nou rive se te jis eksplike yo sa n te di yo nan telefòn deja epi yo di bon finalman nou kapab ale. Donk se te difikilte ki te ralanti n sou kous nou. E lòt difikilte ankò se parapò a machin ke nou te lwe a. Li wout yo le pli souvan nou pat Pa egzanp, pou n pran Savanèt, lè nou pran Mò Òganize, lè nou pran Ans Wouj, se de wout ki pa bon. Donk, menm si machin nan te 4 kat, sa pa t anpeche ke mò fè n fwote, li kraze. Donk, se de bagay ki te fè kè n sote. E anplis, pou nou travèse Pas Dlo tou, lè lapli ap tonbe, nou pè paske lepli souvan, si dlo desann, sa te ka pa byen yon risk pou nou. Donk, se te ankò de difikilte ke n te travèse. Men, erezman, tout bagay te byen pase. Nou vini e nou espre ke nou, sa nou ap fè a, lap, moun, moun, anpil moun pral gade li yo pral wè ke gen yon reyalite ki la, sèke anpil lajan depanse e gen anpil bagay ki manke oubyen ki pa byen fèt. Nap viv Ayiti, nou panse popilasyon ap soufri. Gen anpil bagay popilasyon ap viv yo pa renmen, men yo pè denonse l. Pase se, se enpinite a ki fè sa. Pase moun lan konnen si l pale gen moun ki ka fè l malfezan epi l konnen l p ap gen kenn rekou. E sa k fè nou vin majorite enfòmasyon kòmsi ki ki pi frapan ke nou jwenn yo se de moun ki deside di nou ame kou fème. E nou sa te make m anpil lè m te rive Sodo e gon moun nou kwaze sou ba sou lise k ap konstwi a li di li te travay e nan batiman an leta pa janm peye l. Li esplike kòman li te bay fòs kouraj li epi apre plizyè jou yo pa peye l men lè nou di èske l vle fon entèvyou ansanm avèk nou li pa t vle. Li di, sa te fè l mal vrèman mi men l pa vle kòmsi nan mizè l ye a pou l al fè yon deklarasyon pou l gen plis mizè toujou. E lòt bagay ki te make m ankò lè n ap soti kite lise Sodo a, pase wout ki mennen nan lise a se sèlman nan lise a l mennen, wè se son zòn ki poko gen anyen ladan l, epi gen yon kate gwoup timoun ki te piti, ki te ka nan 10, 12 an, epi te gen yon lòt jenn gason ki te avèk yo, e ki te deside bloke yon wout ki te fè yon devyasyon. Yo di wout prensipal la te pase, men gen yon twou dlo ladan l machin nan pa t ka pase, epi te gen yon, yo fè yon devyasyon ki pase nan yon lakou. Epi lè n ap pase yo deside bloke wout la, epi yo te menm di se te e peye pou n peye yo, pou yo te pase, se apre nou vin sansibilize yo, yo te vin asepte kite nou pase. Se de bagay kòmsi ki te make m. Men timoun sa yo te fè nou sa, Se pa se avan yo te pran nou, pase lè nou pral nan lokal lise a, yo te pran nou kòm si, kòm si de moun ki te, ki te patisipe nan konstriksyon an ke yo te vle kenbe nou pou yo te tou touche. Sa ki make m nan eksperyans sa a, se ke se wè angouman ke timoun yo genyen pou y al lekòl. Imajine ke chak maten, yon timoun prè pou li fè prèske 2 a 3 kilomèt ap mache a pye nan wout wòch, hein, Pou li, kisa pou li inikman ale lekòl. Donk sa vrèman frape m pou wè angouman ke timoun sa yo genyen pou yo ale pou y al pran pen de lenstriksyon yon kote. E sa te vrèman moutre m ke wi, gen timoun nan vil ki rekile yo ki vrèman enterese ale lekòl. Malgre bagay la pa fasil, malgre bagay la difisil, genyen ki sòti bonè lakay yo. Pou y al lekòl, genyen menm ki pa vrèman manje a rive yon sèten lè, lè yo rive lekòl lan yo grangou, yo mande pou y al lakay yo. Genyen ki vrèman vrèman sakrifye, gen paran ki vrèman sakrifye yo omwen pou timoun nan ale nan lise a. Malgre lise a pa byen fonksyone, malgre lise a manke yon seri de materyèl, Men, wè anvi timoun yo la, malgre tou, anvi an, malgre van e mare, gen lapli, pa gen lapli, wè timoun nan enterese a lekòl. Donk, sa a vrèman, vrèman, vrèman frape m e pèsonèlman. Lòt bagay ke nou te jwenn, se ke eta wout yo pa bon. Setadi, nou t ap fè plizyè depateman, pase nan plizyè vil, e wout yo, se youn nan difikilte ke nou te jwenn, vu ke nou te jwenn de pàn okou de wout ki rapò avèk machin nou, eksetera. E lòt bagay ankò, se ke nivo densekirite an ki te vrèman enkyete nou d'une certaine façon, a yon sèten moman, paske gen Latibonit, e te gen yon sòt de ti repit ant yon chèf gang avèk lapolis, nou gen Pòtoprens tou pandan yon sèten tan, paske nou te gen pou n travèse Pòtoprens pou n al Dans le sud, Okay plus précisément. Donk, sa a se diferan obstak nou ka relate ki rive ekip lan, men se pa de bagay ki vrèman dekouraje nou vizavi de sa nou t al fè an. Men sa nou t al fè an, nou fè l e nou pote rezilta. Nou rive Pòtoprens a onzè. Nou fè demach pou n chanjè machin. Nou rive fè sa byen vit. Nou reprann wout la a midi. Wout nasyonal nimewo 2 a pa t gen pwoblèm. Alòs, nou rive Okay a 3 rè nan lapremidi. Malgre gwo sezisman, ekip la pwofite detann li. Demen nan apremidi, nou gen randevou Chantal ak Roch a Bato. Vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nouve a sou 16 lise kot kòb Petwokaribe a te depanse Mennen nou nan lise Sylvain Salnave nan Chantal ak lise Rocha Bato kote, menm jan ak lise Antenor Firmin nan Karakòl ak lise Fab Geffrard nan Ansrouj, malgre lajan ki dekese pou konstriksyon lise sa yo, elèv yo ap aprann nan move kondisyon nan lekòl nasyonal Chantal ak Rocha Bato. Konstriksyon yo kanpe depi yon bon bout tan jiskaske yo menm kòmanse kraze. Dizyèm jou a nou te fè 2 lise, lise Sylvain Salnav nan Chantal ak lise Roche a Bateau. A 8 è nan maten nou kontakte direktè lise Chantal la, lise Sylvain Salnav. Li eksplike nou akòz lise a fonksyone nan lekòl nasyonal Chantal la se nan aprè midi yo kòmanse travay. Li ban nou randevou a 11 è nan maten lakay li nan lavil Okay. Ekip la rive lakay direktè lise Sylvain Salnave la, Fanfan Jean Maxi, ki di nou nivo satisfaksyon l pou jan konstriksyon lise a avanse a se 70 pousan. Daprè li, pi gwo travay yo te fèt, menmsi li met bemòl kòmkwa li pa yon ekspè nan domèn nan. Nan konvèsasyon an, li presize tou, paske lise a fonksyone nan aprèmidi, li difisil, menm jan ak lòt lise ki nan menm sitiyasyon ak lise Sylvain Salnave la, pou yo respekte kantite lè travay yo. Mwen menm, mwen se Fanfan Jean Maxcy, se mwen ki direktè lise Sylvain Salnave de Chantal depi 2003. Men, mwen te kòmanse anndan lise a depi 93 kòm anseyan. Epi, pa la suit an 97, mwen te vin sansè. Epi an 2003, m vin direktè. A la favè de pwomosyon, m vin direktè. Lise a kòmanse depi 93. Depi fondasyon lise a, nou fonksyone, bon, m ka di, avèk nan lekòl primè la. Fò tann lekòl primè ranvwaye tou pou demare kou. E rive nan yon epòk, kou l senkè, li fè nwa, lekòl pa ka fonksyone ankò. E ò nou pa gen motè, nou pa gen motè, nou pa gen elektrisite. Bon, si peyi a pa gen elektrisite, e pa nou ki ta ka genyen, e pa Lisa ki ta pral genyen l. E lè nonb dè pou timoun yo ta ta jwenn pa w matyè la, pou yo gen kapasite w ap w ap tann w ap tann deyò, ou pa ou pa ou pa gen lè sa a vrèman pou w ba yo. Te gen yon batiman ki te kòmanse konstwi lè sa a wi, se bon fòm do lè sa a yo te fè bagay fason inilateral. Mwen te kontakte le direktè depatmantal dalò ki se te E direktè a ri Lwi. Lè m di direktè a, m wè gen bagay k ap fèt yo, di se li, se yo, sa k ap. Li di m, a direktè, piske mwen menm ki kòm direktè depatmantal, kòm direktè depatmantal m pa konn anyen, ou menm zewo wè, nou pa gen anyen pou n di. Alòske m konnen gen yon jeni eskolè nan nivo depatman ki ta sipoze gen. Ka gen yon dwa de sipèvizyon sou sa k ap fèt la. Men vin rive yon lè, m pa konn si pawòl la gen lè te tonbe nan zòrèy depite dalò ki se te le type de Torbeck ki se te Jòj, Guy Gérard Jòj. Msye, epi nou te gen de trè bon rapò. Epi li pale avè m, epi yon aprè midi, nou te vle fè pou ke popilasyon an. Konprann sa k ap fèt la a, m te envite kèk e kèk plizyè pwofesè epi anpil elèv, nou te desann lè a, msye te la tou, epi te gen yon bagay ki te fèt pou te ba bagay la yon imaj kòm se yon bagay k ap fèt se pou kominote a. Men avan se te wè w te wè lekòl t ap konstwi, yo di w se lise, eksetera, eksetera. Ou konprann? Men, men jiskaprezan la, menm si m te konnen oubyen m pa t konnen, m ta byen renmen yo fini lekòl la, pou lekòl la ale nan espas la, e lè sa se lè sa nou te ka fè, nou te ka fè yon lekòl tout bon. Lè sa lekòl la t ap fonksyone nan lamatine, nan lamatine menm jan ak tout lòt lekòl ki t ap fonksyone de uitè ou ka rive jiska dezè, twazè, ou te kab gen ase despas pou bay tout kou, pou pwofesè vin travay, pou timoun yo ta ka. Ou te ka, nou te ka pi pèfòman. Li sa tap pi pèfòman si nou te gen yon lokal, rele nou lokal pa nou, pou nou jere, epi timoun yo tap al lekòl nan lamatine. Apre sa, li mennen nou sou chantye lise a. Lè nou rive sou plas, direktè a parèt etone, tankou yon moun ki pat abitye wè chantye a, li rele aba gaspiyay! Rantre lise a fèt nan yon koridò. Bò kote lise a gen yon maglo ki pa janm seche depi siklòn Matthew. Daprè yon fanm ki rete nan zòn lan, te gen mendèv gason kou fi ki te sòti nan zòn lan, men, anpil nan yo pa touche. Li panse yon fwa konstriksyon yo reprann, y ap peye yo. Men travay yo kanpe depi avan siklòn Matthew, depi 5 lane anviwon. Anplis, gemi siklòn lan vide atè. Direktè Maxcy te pwofite denonse kèk ekstravagans nan konstriksyon an alòske lise a senpman bezwen yon batiman pou l fonksyone. Apre sa, li mennen nou nan Lekòl Nasyonal Chantal la, kote ekip la te gen chans wè kondisyon timoun yo ap aprann. Nou fè ti pale ak Israël Bellevue, yon elèv ns 4 ki prezidan klas li. Li mete nivo satisfaksyon l a 60 pousan pandan l tou pwofite mande pou otorite yo fini konstriksyon Lise Chantal la. Non mwen se Bellevue Israël, mwen nan NS 4, ki se filo. Mwen se prezidan NS 4 la e anplis, prezidan etablisman. M pa t la lè konstriksyon an, paske depi lè m fin lekòl la, se isi a la mwen ye, kote n ap fonksyone a. Men m te pase yon fwa m te wè konstriksyon an. Depi moun nan ap fonksyone nan komin nan, ou te konnen konstriksyon an t ap fèt. Li pwobab pou konnen li kanpe. E, paran yo, elèv yo, yo tout di, konstriksyon an ki kanpe a, li pa, li pa fè nou byen. Paske li t ap trè itil nou nan komin nan, t ap gen posiblite pou nou al lekòl pi byen, nan pi bon kondisyon. Sa vle di, konstriksyon an ki kanpe a, li, li pa bon pou tout moun nan komin nan. Si nou te nan pwòp lokal pa nou, nou t ap ka fonksyone lematen, nou t ap gen plis è de tan e nou t ap gen plis posiblite. Pou nou fè plis efò, paske nou t ap jwenn plis è de kou, pwofesè yo tou t ap fè plis tan, nan sans lan, nou t ap trè, nou t ap plis avanse. San pèdi tan, ekip la te pran direksyon Wòch a Bato. Se bèl wout ak bèl peyizaj, men lè nou rive vè twazè nan Lekòl Nasyonal Wòch a Bato a, tout bagay sanble fèmen. Erezman, nou jwenn de twa elèv ki ap travay kèk nivo matematik nan youn nan sal Lekòl Nasyonal la. Lè nou mande yo si se elèv lise yo ye, yo di nou non e yo eksplike nou lise a an grèv. Nou fè laviwonn lekòl la e nou remake youn nan twati lekòl la leve. Elèv yo eksplike n sa te rive depi lè Siklòn Matthew menm jan ak lise Pilat la. Youn nan elèv yo akonpanye n sou chantye lise a. Menm jan ak lise Chantal la, antre a tankou yon koridò. Daprè youn nan vwazen konstriksyon an, moun nan zòn nan te patisipe nan mendèv. Konstriksyon an kanpe menm jan ak Chantal depi avan siklòn Matthew. Ekip la fè laviwonn li se a. Menm jan ak Chantal, men Wacha Bato te pi mal. Anpil mi tonbe lakòz siklòn nan. Menm gen sinistre ki abrite yo nan espas konstriksyon an. Ekip la te rankontre jeran lise a, Jean Philippe Jean Wesler ki dakò pale avèk nou. Mwen se Jean Philippe Jean Wesler. Mwen ap fonksyone nan lise a depi 98. Lè m di fonksyone, se kòmsi se sèvis m ap bay. M ap ba yo kouraj mwen. Paske chak fwa Ministè Edikasyon Nasyonal voye moun nan direksyon lise, vin pote fòm ranpli, pou ranpli, m ranpli. Gen yon pakèt pwofesè ki pa t janm. nome, yo voye pyès ba yo, yo voye kòb pou yo pa kontra, mwen menm jamè. Depi 98 la se konsa m ye anndan, m ap bay sèvis, m ap bay sèvis. O dènye moman m ap raple m an 2010, 2011, m touche ennan an chèk. Men yè la yo kase lise a. Nou rive nou jwenn bibliyotèk kraze, pòt kraze, bon, kiyès misye rele? Mwen rele. Wè? Se di ke tout sa se sèvis map ba yo, men men menm e mwen menm kote pam. Menm yon ti bout lèt depi 98 mesye humm depi 98 m gen timoun ki lekòl, m gen nan ki nan inivèsite. Si map travay nan leta m ta sipoze jwenn yon danmnitan nan leta poum kontinye timoun mwen. Jiska prezan menm m paka konn sak pase a pase m te wè lap konstwi m wèl kanpe Mathieu pase li pete fyèl li pesonn pa janm di anyen e nou menm nou paka di anyen avèl nou oblije ret kanpe chak lè leta voye moun vin gadel yo pran rapò yo pran rapò anyen pa janm mache. E chak lè nèg yo vin vizite la. Se lekòl nasyonal li ye. Men yo prete lise a l pou fonksyone lèzaprèmidi. Men si lekòl lise a te bati, li t ap toujou pi bon. Paske w ap gade pwofesè k ap sot Okay vin fè kou la, li pral lakay li nan nuit. Men si lise a te bati, pwofesè a t ap vini nan lekòl fonksyone a uitè. Li konsa? Pwofesè a ap gen tan travay epi pou l al lakay li pou l al nan lòt aktivite l. Men dèfwa nèg yo oblije ap kouri, ap prese lè zaprè midi sitou lè lè chanje avan fè nwa bare yo pou yo ka gentan rive paske gen pann kawotchou, gen sesi, gen sela but sèdi ke si lekòl di si lise a te bati li t ap toujou pi bon. Philippe Jean Resler ba nou kontak direktè lise a, Lucien Felix. Nou rele l men nou aprann li pa Wòchabato, li Okay. Li ba nou randevou nan demen nan 8 è nan maten nan kolèj Pradel Pompilus la. Lise Chantal la ak Lise Wòcha Bato a mande entèvansyon prese prese. Sa ki te gentan konstwi deja yo gentan kòmanse kraze nan yon pwen si entèvansyon pa fèt rapid Leta ka oblije reprann yo nèt. Poutan Leta ayisyen te siyen, jou ki te 5 septanm 2011 lan ak konpayi Choubi Antrepriz yon kontra 93 milyon 900 mil goud pou konstriksyon Lise Sylvain Salnave la nan Chantal ak Lise Wòcha Bato a. Leta te dekeste finalman 79 milyon 862 mil 460 goud 58. Sa vle di, plis pase 85 pousan lajan te dekese pou konstriksyon 2 lise ki pa fini, ki abandone e ki kòmanse kraze. Si te gen règleman jis, direktè Lise Chantal la, Fanfan Jean Maxi, pa t ap oblije estomake pou l rele aba gaspiyaj. Epitou, lè gwoup sitwayen nan sosyete a ap mande pou otorite yo ak antrepriz ki jwenn kontra Leta yo rann kont, Yo pa t ap panse se kont y ap chèche yo. Nou tout konnen l e nou souvan repete l, règleman jis pa gate zanmi. Antouka, ekip la te antre Okay pou l pase nuit lan. Demen, fòk nou rankontre direktè Lucien Felix avan nou antre Pòtoprens. 7 septanm, 8 tè tapan, ekip la gentan devan Kolèj Pradel Pompilus pou l rankontre direktè Lucien Felix. Direktè a chèche yon kote nan kolèj la pou resevwa nou. Li fè istwa li se Rocha Bato a ki fonde depi 7 avril 1997. Li se ap fonksyone nan lokal lekòl Sen Jozèf depi septanm 1998. Direktè Félix soulinye travay konstriksyon yo te demare nan lane 2012 pou yo kanpe depi 2013. Lise a ka pran 500 pou rive 600 elèv men pou kounya yo senpman gen 350, 400. Majistra sitou, nou te pran kontak, nou t al fonksyone nan lekòl mè yo, lekòl Sen Jozèf. Nou te fè ennan. Apre sa, nouvo, lòt lokal la, li te kòmanse, li pa t ko fini. Apre ennan, lekòl nas, lòt, nouvo lekò, lokal lekòl nasyonal la te renouvre, kounye a nou transfere. Nan lekòl nasyonal la se te je kwa an septanm 98. Nou konnen tout bagay se, tout bagay ki fèt se de, se de desizyon, se de desizyon politik. Chak lè travay la kòmanse, li rive yon, li rive yon kote l kanpe, apre sa apre yon sèten tan ou wè retounen yo fè yon ti, yo fè yon ti bagay, yo fè yon ti bagay toujou. Bon li te kòmanse, gan yon sètèn epòk kote yo te di konsa travay la pa te bon. Travay la pa t bon, se yon travay yo ta pral kraze, yo te di materyo yo, materyo pa bon. Se sa zòrèy mwen te konn, ou konprann, te konn tande. Bon apre sa, jan nou wè li a, se apre Matthew. Sa afekte sou lise a tou kote ou pa ka ba timoun yo kantite lè ou ta dwe ba yo. Gen de lè kou yo konn kòmanse, akoz de lekòl nasyonal la, kou yo konn kòmanse jis a, jis a inè edmi. E se gwo efò, fè gwo sakrifis avèk gwo presyon pou pou w kapab rete nan zòn 5 è e ka. Lise a pa menm ka tann 5 è edmi menm, lepi souvan timoun yo pral lwen a 5 è edmi. Se jisk a a 5 è e ka konsa ti timoun yo oblije lage lise a. Kòman m òganize l? Ou konnen orè lise kòmsi se yon kesyon de se 5 è pa jou. 5 è pa jou. Kòman m fè l kòm si m sanse bon li pa pedagojik non pou m kapab fè 5 èdtan pa jou a 5 peryòd la m oblije m ba mete rekreyasyon m mete yon kou inè pou inè senkant m bay sa di chak peryòd yo senkant minit inè pou inè senkant inè senkant dezè karant dezè karant twazè trant twazè trant katrè ven katrè ven senkè dis senkè dis sa vle di a senkè dis ou oblije lage lise a. Sa vle di, nan lekòl la, espas la enpòtan. Espas la, yon espas ki atreyan, li enpòtan nan, non sèlman nan pou elèv la, pou pwofesè, paske nou pa fonksyone nou anbyan, nou anbyans ki nòmal. Epi m toujou ka, leplisouvan, lè, a inè, lè w ap rantre nan sal yo, inè edmi, ou rantre nan sal yo tou, kòman m di, saldeklas yo, ou rantre avè yo tou sal, pa gen pwòpte ki gentan fèt. Lè timoun maten yo sal de klas yo, pa gen pwòpte pou gentan fèt ou rantre nan sal la. M ta renmen pou leta ta pran responsa ou mwen ba kominote a, ba popilasyon. M pa m pa mande anyen pou tèt mwen paske mwen m se ale m prale. Omwen si se pi gwo bagay m wè leta ta fè omwen si yo ta kapab ba popilasyon an yon konsi lise a, batiman an. Vè 11 è edmi, ekip teren an pran direksyon Pòtoprens. Nou rive a inè nan aprèmidi. Nou prese wè fanmi nou, men kontantman nou pa fè n bliye gwo gaspiyaj nou sot viv pandan 11 jou sa yo.